Junior Rigolo bay nimewo telefòn mwen sou lèzond oubyen sou wadèvè kote ke l t ap ye a pou di moun ekri Carel, Carel gen yon gwoup ke l ap fè. M p ap fè gwoup. M pa gen gwoup ke m ap fè. Epi nan moman ke nou ye la a, nan sa ke n ap viv la a, Pou on nèg, ou pa wè sa pou w fè, se fè live, bay nimewo telefòn prive moun online. Monchè Rigolo, m pèdi tout respè ke m te gen pou ou. Li pa t anpil non sa ki te rete a pa rapò a tout kantite aksyon ke w fè, jan w pale de mwen, jan w fè tout kalite bagay, men mwen menm mwen te konsidere w kan menm paske m panse a se trip ou t ap trip. Men si nan nivo sa ke nou ye la konnye an, Ou nan nivo kote ke anpil moun ap chèche gen enfòmasyon sou zafè kowonaviris. Anpil moun ap itilize platfòm ke yo genyen pou yo enfòme moun sou kowonaviris. Anpil moun ap itilize platfòm ke yo genyen pou yo sansibilize moun sou kowonaviris. Epi pou ou menm, m pa konn sa k pran w, si se vant ou ki plen, si se grangou ou grangou, oubyen ki bèt ki pike w, Pou pran nimewo telefòn pam pou ap bay manti sou mwen sou pretèks ke map fon gwoup ki gwoup li ye gwoup pou kisa sim gon gwoup ke map fè mpa kwè ke se ou menm mwen tap bay pase mesaj la. E si ki pou gen gwoup pou fè tou se ou menm petèt kòm pèsonalite piblik ki ta sipoze fè gwoup la pou enfòme moun de kisa viris la ye, ki danje ki gen ladann paske anpil moun sètènman kap swiv ou ki gen tèt pete menm jan avèw, pèmèt mwen diw sa, yo pa kwè nan koze sa. Se nou menm ki gen yon minimum de following paske si nou fè live nou gen 1000, 1200 moun, 3000, 4000, 8000, kèlkeswa kantite moun ki ap fèl la, sitou ou menm ou konnen ou renmen views, ou renmen kantite moun kap gade w, ou renmen di w se ou menm ki si se ou menm ki sa, se moun tankou ou menm ki pou ta sipoze sansibilize moun sou koze sa, men poutan se ou menm. kap fè live fantezis nan yon moman osi noir ke le mond ap viv, ke Ayiti gon menas ki peze sou tèt li nou pa menm konn si nou kapab kenbe pou li, pou ap bay nimewo telefòn moun map fè gwoup, m pa janm pale avè w nan telefòn, de ki gwoup m tap fè, kote w konnen m tap fè gwoup? Fòm tou di w tou, m pa zanmi w jan wap eksprime ke m zanmi w la pou m tap fè yon gwoup ke se mesaj sa pou map fè moun pase. Nou stupid pase sa m pa konnen men. Nou toujou ap chèche yon jan pou nou fè yon tenten epi se moun pou n ap mete nan tenten nou yo. N al nan emisyon radyo y ap pale nou de, pou nou pale de tèt nou, nou pale de Carel, pale tenten de Carel. Nou kèlkeswa kote n ye a fò n site yon non Carel. Kounye a n ap fè live pou n ap bay moun nimewo telefòn mwen. Bar sa vreman deranjem menn. Epi sitou janm diw lan m just se yon ti kabicha m tap fè wi. M fatige amò paske map fwenk travay menn poum gade wè kòman m kapab kreye yon sistèm poum kontinye emisyon m nan radyo a, poum kontinye enfòme moun, poum pa nan fè fantezis menm jan avèw. Poukisa w pa fè live ou yo rele lòt moun fè entèvyou avèk yo mande kòman yo ye sa yap fè kòman nou kapab sansibilize moun man donk vant ou plen ase e e e oubyen ki bèt ki pike w epi se nimewo telefòn pam ke w bay m pa m pa tap gade live ou m pat konn live ou men si petèt ou bay nimewo telefòn pam petèt ou bay nimewo telefòn yon lòt moun tou or whatever it is. Telman fantezis menn. Pa la pou yon jwèt ki laj ou Rigolo. Ou sèten ke w pi gran pase m anplis. Oubyen m pa konnen, whatever ke sa l te ye a, men mwen menm m gen 39 an. Donk si m gen 39 an ou sètènman nan menm range avèk mwen. Swa w nan 41, 42 oubyen ou nan 38, 39. A laj sa yo moun pa jwe menn. E nan moman ke n ap jwe la moun pa jwe menn. Moun ap mouri New York man. Moun ap mouri tout kote. Maladi an Ayiti man. Epi ou li ou pran platfòm pa ou pou ou nan sansibilize moun. Se nimewo telefòn privem wap bay sou pretèks ke map fè gwoup. Ou wè, ou m di, m pa janm nan fè live pou m nan, pou m nan, pou m nan vin pale ak moun direkteman de sa ke li, men, m vrèman pantan. Se lè m di w m pantan, m pantan, epi wap sou m wè telefòn mwen ap kraze, chaje miss call, lè m al sou whatsapp mwen, kite m al montre moun yo e, e, e bagay sa pou, pou, pou yo konprann. Antouka m pa wè kòmantè nou nan live la donk m pa ka reponn sa ke nap di yo e m byen kontan ke se konsa li ye pou m pa petèt di plis ke m di deja paske m vrèman vrèman enève. Eskize m si mwen mete de twa lòt enfòmasyon moun deyò pou nou konprann sa ke l ye. Gen nimewo telefòn moun ki pral parèt la. Gade whatsapp mwen. Gade whatsapp mwen. Gade whatsapp mwen. Ok? Kòmanse depi la. Moun k ap Mande pou mwen foure yo nan group. M pa gen group map fè si m tap fon group.